E egzanp sa a, li ka fè n konprann dinamik sdp a. Si gen yon lidè ki make istwa politik nan lemond, se Thomas Sankara. Misye te antre nan gouvènman an septanm 1981, apre yon koudeta an 1980. kote li te yo te fè apèl avè l kòm sekretè deta a la kominikasyon e de lenfòmasyon. Lè l te konstate ke gouvènman sa a te deside entèdi dwa de grèv, Thomas Sankara te demisyone pou l al kontinye fè batay pèp la. M pran egzanp sa a se pou m di nou, Sdp pap janm lage pèp ayisyen. Lap kontinye batay avèl ni nan bon moman ni nan move moman. Pèp ayisyen, nan non Boukman, nan non Tousen, nan non Desalin, papa nasyon, nan non Kristof. nan non Kapwa, nan non Batravil, nan non Chalmay Peralt, nou ap salye kouraj pèp Ayisyen nan moman difisil sa. Mwen konnen ap travèse yon moman ekstrememan difisil. Anba grangou, la mizè, enflasyon, ensekirite, dola kap moute tèt nèg, gaz nou pa ka jwenn, Nou pa ka jwenn travay kote se lamizè k ap taye banda l. Enflasyon an jodi a la 35 pousan. Olye Ariel avèk akolit li yo reponn avèk kesyon sa yo, yo prefere mande lokipasyon pou pèp ayisyen. Yon lòt fwa ankò, konze yo reparèt sou nou. An 2022, konze yo reparèt. Aprè 5 semèn, De mobilizasyon san rete, san kanpe, pèp ayisyen ap mande yon sèl bagay, yon lavi miyò, pou l kenbe souverènte l. Olye Ariel tande vwa pèp la pou l demisyone, li prefere mande l okipasyon. Li te ka fè sa pi senp yo, pa egzanp, fè yon bon jan negosyasyon, pou mete yon gouvènman bisefal kote kap gen yon prezidan, yon premye minis ki kapab pran responsabilite. Li pa fè sa, li prefere fè dilatwa, mètdam. Olye Ariel desann pri gaz la, li prefere ogmante l sou biskèt popilasyon an. Olye Ariel dirije avèk tout moun, li te prefere dirije pou kont li pou fè blan kontan. Olye Ariel pran desizyon a pati de refi pèp la k pa vle peye gaz la pou l desann gaz la, li prefere mande okipasyon. Olye Ariel demisyone, li prefere mande okipasyon. Okipasyon sa a se 19 konze e mwen swete jenès peyi a. Mwen swete pèp ayisyen an pran nòt e make avèk lèt e gras 19 konze sa yo pou n kapab pouswiv yo de pè an fis paske sa yo fè la a pa gen moun ki gen dwa fè l sou tè Desalin nan. Menm Desalin, si jodi a l reveye, Li pa gen dwa mande okipasyon. Li pa gen dwa sa. E konstitisyon nou entèdi sa. Ariel avèk akolit li yo chwazi solisyon fasil pou yo trayi peyi nou an. Yo mande okipasyon. Jodi an ap pale avèk entènasyonal la. N ap mande eske se de moun ki genyen. Ou byen eske se de planèt ke n ap viv. Pou ki sa entènasyonal sa jodi an. Ap entèdi envazyon an Ikrèn. Y ap sipòte Ikrèn. Y ap bay de milya de dola. E ke an Ayiti, y ap prepare pou yo fè envazyon. Eske se de peyi, eske se de moun ki deyè? Eske se pou sèl moun? Sa vle di, pou nou menm, entènasyonal la pwopè Ayisyen pou bay. Sa pa pase. Menm jan, la Ouisi pa dakò ke l. Anvayi Ikrèn paske l pa vle dakò sa a. Pawòl sa a pa ka pale nan venteyinyèm syèk la. Menm jan Lèzetazini, Lafrans, Kanada, Lachin, Lawisi yo di non a envazyon, se menm jan nou menm tou nou di non a envazyon sou tèritwa Desalin nan. Nan sans sa a, nou vle voye yon mesaj klè bay youn nan manm nan gouvènman an ki pale pou jistifye poukisa l siyen Dokiman trèt sa, dokiman laront sa, n ap di l, pèp ayisyen, goumen an fas Jovenel. Jovenel, pou mèt rayi chen an di dan l blan, li t ap fè magouy an ba pou l te mande okipasyon, men l pa t janm ka kanpe nan figi pèp la pou l te mande okipasyon. Men jodi a, konze sa yo kanpe klèman nan fas pèp la pou yo mande okipasyon. N ap di yo, si jodi a ou opouvwa, ou pa ka bay sekirite. Ou paka fè moun pou peye tax peye tax plas ou pa la. Bay moun ki kapab fè moun peye tax, ki kapab bay sekirite, ki kapab pèmèt ke timoun yo al lekòl, ba yo plas la pou yo jere l. Se pa okipasyon pou mande. E se nan sans sa nou menm nap di okipasyon sa lap jwenn pèp ayisyen anfas li. E se pou rezon sa a, n ap mande Lafrans, Larisi, Lachin, Kanada e anpil lòt peyi yo ankò, n ap mande yo pou yo kanpe sou kesyon okipasyon sa a. Batay kont okipasyon an, jodi a, se lajenès ki pou angaje l. Se jenn gason, jenn fanm ki nan lapolis la k pou angaje batay kont okipasyon an. Batay! pou nou mèt tèt nou, se tout moun ki pou mèt men ladan. E son batay ki dwe fèt san zam, san zam, paske jodi a, l'Oksidan, li gen tout mwayen nan men, pa mèt nan tèt nou, nou pral batay avè yo avèk zam. Nap batay avèk sèvo nou, e nap fè mobilizasyon kote pèp la ap soti pa milyon nan lari, pou di non a okipasyon an. E se sa kap pèmèt ke yo tande nou. Paske yap chèche pretèks pou yo kapab batay avè nou, detwi nou, disparèt nou. E se nan sans sa nap di, tout jenn gason, tout jenn fanm sou teritwa a, e sa ki deyò peyi a, pou yo pran kouraj yo a de men, pou yo batay tankou Gandhi, pou yo batay tankou Martin Luther King, pou yo batay tankou. Mandela, pou yo batay tankou Toussaint Louverture, paske gen posibilite pou n batay avè yo e pou n anpeche yo fè okipasyon anndan peyi a. E se poutèt sa n ap poze tèt nou yon kesyon, poukisa blan pa vle n gen lame e jodi a l ap ofri nou lame pou okipe nou? Poukisa blan pa vle n gen lame e jodi a l ap ofri n lame pou okipe nou? Sa a nou p ap dakò. E se nan sans sa n ap mande tout moun. Anndan peyi a pou fò sakrifis. Tout moun pou fò sakrifis. Paske blan yo avèk Ariel yo avanse 3 bagay pou yo fè okipasyon. 1. Yo di paske nou menm aktè politik yo nou pa ka antann nou. Nou mande aktè politik yo pou yo antann yo prese prese semèn sa a. Pou bay blan repons. 2, Nou di yo di, se pa rapò avèk kolera. Alò ke n konnen ke n viktim de kolera il y a 10 ans de sa. Sa vle di kolera te eradike anndan peyi a. Sa k fè gen kolera jodi a, nou pa konnen. E pou rezon sa a n ap mande yon ankèt sou kesyon kolera sa a pou n konn kote nèg yo soti ak kolera sa a yo mete la. Kòm pretèks, nou fè fas a kolera deja, nou gen ekspètiz nan kesyon sa, nou ka toujou mande konkou avèk òganizasyon entènasyonal yo, men kolera pa ka jistifye okipasyon anndan peyi a. Twazyèm lòt bagay yo di, yo di se pou pwoblèm gaz tèminal Vare ki bloke. N ap di entènasyonal la, jodi a, Ayiti ap fè fas avèk kesyon sa, il y a plis ke 4 mwa de sela, pwoblèm gaz. Paske Ariel te deside moute gaz la. Youn nan premye jès pou l ta fè jodi a, se ta desann gaz la. E kòm pèp la di ke Ariel desann gaz la, oun dola, oubyen senkant kòb, oubyen oun goud, y ap kontinye mande depa l. Sa vle di jodi a, pa gen yon sèl tèminal anndan peyi a. Se vre fòk pèp la jwenn gaz a menm pri a, men gen lòt tèminal, sa pa ka sèvi pretèks pou yo fè debakman anndan peyi a. Gen tèminal tò. E sou avan yo te konn debake Okap. Sa vle di jodi a, y ap pran pretèks le tèminal Vare pou yo debake anndan peyi a, nou di non, sa pa p pase. Nou gen lespri, nou gen zye. Lè zòt di n kale je n, se kale n je n pou n defann dwa nou. Se pa pou n kale je n pou n ba yo pase. E se nan baz sa n ap di jodi a, sou baz sa, kesyon okipasyon li pa janm pote anyen. M ap di manm gouvènman an, lè gen okipasyon se pa jistis yo vin bay, se krim yo vin fè, se kolera yo vin bay. An 1915, an 1915, yo debake anndan peyi a, se bank santral yo t al piye lò. Nan peryòd kolonyal. An 1492, lè nèg yo te vin debake anndan peyi a, se lò yo te vin ranmase, se tout richès yo te vin ranmase. An 1994, gen anpil gwo machin, baskil ki t ap charye de bagay anndan peyi a, nou pa t konn ki sa k ladan yo. Se te richès nou nèg yo t ap eksplwate. Yo ban nou kolera met sou nou. An 2004, yo fè menm bagay la, yo pa janm bay bon rezilta. E jodi a kote n ap pale la gen bini ki la. Mande sa bini regle anndan peyi a pèsòn moun pa konn. Sa vle di kisa? Sa vle di tout rezilta sa yo se echèk pou pèp ayisyen men se reyisit pou entènasyonal la. E se poutèt sa nou di non avèk kesyon sa a. E se nan sans sa a n ap di pèp ayisyen ap rekòmande avèk tout moun an jeneral sa n pral site yo la. Mwen mande laprès, mwen mande peyi a tande sa nou pral di a. Nan non pèp ayisyen an. Nou mande pou jenès la pran responsabilite l ak jèn ki anndan lapolis la. Dezyèmman, nou mande pou nou òganize depa Ariel prese prese e ranplase l dan li medya. Twazyèmman, nou mande yon dyalòg sou sekirite yon fason pou tout moun patisipe ladan pou tout pitit peyi a, Ayisyen, anndan kou deyò. Patisipe nan dyalòg sa a pou pèmèt ke sekirite retounen nan tout kote anndan peyi a nan katye popilè yo. Mwen kwè nou ka pale youn avèk lòt pou n mete sekirite nan peyi a. Katriyèm man, nou mande pou yo bay lapolis tout materyèl li kòmande yo. Li inaseptab jodi a pou lapolis kòmande de materyèl, olye yo ba l materyèl la, y ap ofri l okipasyon. Alò ke okipasyon an. ap koute plis kòb nenpòt 10 fwa kòb kòmand materyèl yo. Nou mande entènasyonal la si l gen volonte tout bon vre pou ede Ayiti, fòk li bay materyèl yo. E dezyèmman, se apui teknik lapolis la bezwen. Lapolis la bezwen bon jan fòmasyon. E dayè. Yo gen de moun ki fòme deja, ki pou pran fòmasyon. E lapolis la map lanse yon mesaj ba nou, bay jèn ki nan lapolis la. Jodi a Ariel son iritan. Jèn Rosalvo Bobo ki la, jèn Batravil ki la, jèn Chalmay Perel ki la, jèn tout moun konsekan yo. Pandan nap mete de kote konze yo. Pran responsabilite nou. Si se Ariel ki andikap, fok la polis la kontribiye pou bay pèp la sekirite pou manifeste e pou bay Ariel repons.